Bri kouri nouvèl gaye madam se mesye chèf gang kòlèg deja antere wi lanmò san jou deja antere ansyen alye li ki se kòlèg men ki kote chèf gang kòlèg antere ki pè ki chante antèman sa a nan ki legliz nan ki simityè nan ki limouzin lanmò san jou te mete sèkèy chèf gang kòlèg pou al mennen nan simityè konbyen moun ki te patisipe nan antèman sa konbyen machin lanmò san jou te mete dèyè sèkèy chèf gang kòlèg pou te fè antèman sa pou chèf gang kòlèg. Nou konnen se ansanm kesyon sa ke wap poze, ebyen rete la ou pral jwenn tout detay. E nou pap bliye poun raple w ke ansyen chèf gang Kòlèg te prepare yon gwo konplo poul te asasine tout polisye ki anndan cha ti Magali a. Mezanmi se gwo konplo, gwo bagay chèf gang Kòlèg tap prepare paske li te gentan sèmante sou vil lap fè tout polisye ki anndan cha sa fè sòs anndan, e menm zo yo chèf polis la patap jwenn poul te antere. Ebyen mal chans pou kòlèg e bon chans pou polisye ki anndan cha Ti Magali a, ebyen arive mete dòmi nan je chèf gang kòlèg. Aktyèlman la misye ap bwè bon ti dlo glase l nan lanfè. Zanmi ou pa mande m koze, m pap ba w manti, lanmò san jou gen gwo pwoblèm nan moman la a paske chèf gang kòlèg se te yon gwo alye l te ye pou li, a chak fwa lanmò san jou ap soti ebyen se chèf gang kòlèg li di mouche Pran kotòl anba a pou mwen paske m pral pran lari ebyen chèf gang kolèg li menm deja anba tè ap pran ti fredi l la ebyen kounya la lanmò san jou gen pwoblèm. Sa pa rete la mezanmi chatiye Magalie a kontinye ap met plezi nan men bandi yo byen bonè nan maten nan kafou palan zòn kwadèboukè lou kendy pwofèt se ta yon manm aktif gang 400 mawozo ki bazel nan kafou palan misyon misye li menm se detounen kamyon epi kidnape moun Daprè yon sous pwòch lapolis la, misye ta fè pati gang Remy an, epi se la li tou abite. Maten an, Ti Marale kwaze ansanm avèk misye nan yon wout byen kwense, enben pat gen mwayen pou misye te rale bak san retwovizè, ben m pap ba w manti, Ti Marale mete plezi nan men misye, ti fraz nou renmen anpil anpil anpil la, enben, il a été mortellement blessé. Fè yon kòmantè pou di m èske w renmen ti fraz sa a tou, paske m pap ba w manti, m renmen ti fraz sa anpil, il a été mortellement blessé, ti fraz sa a li fè m plezi a chak fwa n ap bay yon nouvèl, 2 bandi yo. E pou kesyon antèman kòlèg la, rete la ou pral jwenn tout detay. E bonjou bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan video nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. An misye vin fè videyo rapid pou montre wè wè si misye te la li tap gentan fè videyo vre poul montre tete nan do ap di mouri tete menm la menm la m rèd ebyen m pap baw manti misye nan do senjan lotbò a e la yo fou yon tè yo lage misye Byen bonè, vè dizè konsa nan maten, yo flage yon tè, yo grate yon tè, yo fouye. Donk, si Labobo vle, yo ka jwenn kadav misye si yo vle wi. Nan do Senjan lòt bò a, m a vin sou sa demen si Dye ve, pou m ba nou tout detay kote yo antere misye. Ou konprann? E atè a nou ye. Bon m di nou yon ti bagay. Eben ki sa k pase se ke kòlèg n ap gade sou ekran an misye te kwè ke pa anyen pa ka rive l. Se kòlèg ki sou ekran an. E zam nap gade sou ekran la se zam kòlèg. Morvan! Èske w la papa? Se zam kòlèg. Zam sa te nan kou kòlèg. Sandal sa te nan pye kòlèg. Se vye kamyonèt sa nèg yo pran pou yo pranspòte kadav kòlèg. Kisa ki koz imaj kòlèg pat pran lari? Paske kontrèman ak sa lapolis di, paske mwen mse verite a pou m bay, Pat gen operasyon ki tal mennen vre. Son kwazman ki fèt. Pat gen operasyon. Si e te operasyon, tap gen omwen 2 cha paske pou yon nèg atake kòlèg nan fyèf li, fò nèg sa gen bagay nan menl. Fò nèg, kòm si pou yon nèg atake kòlèg nan fyèf li nan Gedon, a fò nèg sa gen bagay nan menl. Eben, nèg yo tèlman fè krim. E m tap pale a kèk moun kwadèboukè ki dim ke menm la polis kwadèboukè te remake gon dron ki anlè yo pa gen kontwòl dron nan. E map mennen ankèt sou sa jiska prezan paske gon ti zòrèy ki ta fè konprann kòlèg te gen dron. Ha gwo bagay wi. Nap envestige sou sa. Yo di kòlèg te gen dron. Kounya fò yo ta mennen envestigasyon, eske misye te gen drone vre, sil te genyenl kòmanl te fè genyenl e kiyès ki bali en fòmasyon teknik poul itilize drone nan? Son peyi difisil, kisak fè ke imaj misye pa gentan sikile? Se paske se pat on operasyon jan lapolis di a tal mennen vre. Ok Se jisteman yon kwazman Plizyè kamyon tap travèse nan moman an E ti Magali te nan bren an He nèg yo te nan bren an wi E yo di n ti mesye lame yo bay ti kout men tou wi E sitou avèk pèl mekanik la yo bay ti kout men Mesye toujou ede ann kore ann met ansanm pou n trake yon seri de nèg Dayè gon pakèt twou la ki kouvri ki bouche Pèl mekanik la ap ede Mesye lame yo frape ede ede ann frape Yo dim gen anpil ti mesye swat yo tou kap frape m pral montre nou kòman nèg yo fè penetrasyon anndan tou tande byen ebyen kisak pase se ke lè nèg yo ap parèt epi nèg yo remake gen de towo kap rive Epi gon lè ou konnen imaj tete yo itil la repiblik epi nèg yo idantifye a gen nèg ki gen nèg sa telefòn yo tou bache wi nan machin yo epi yap gade eske tete pat lage nèg sa anba nou epi yo gade yo wè se towo kòlèg kap rive sou yo paske enfòmasyon m te jwenn avan ti magali te fon pase anba a. Depi sou zòn la tranble nèg yo te te fon few katouch men ti Magali pat reyaji li fin asirel ke kamyon travèse epi li dil fòl wè sa kap fèl pè a epi lèl vire nan koub la de nèg li wè kap vin anfas la se mesye kòlèg e son adjwen premye nèg yo atake se adjwen an epi kisak rive seke. Lè yo fin lage adjwen an atè, kounye a kòlèg ap fè rezistans avèk zam sa a nan men l. A! Yo jere misye. Yo jere misye. Kounye a ki sa t fè yo pa gen tan pran imaj misye? Se te sèlman cha t te la, pa t gen de twa. Paske lè kout bal pete, Kounya tout solda genta ap reyini pou ap pete bal. Kounya lè nèg yo remake kòlèg tonbe epi gen 2 nèg gentan bap yo met pye yo atè premye aksyon nèg yo pran se zam se zam manch long nan wè yo yo bliye lòt adjwen an te la se zam manch long nan te nan kou kòlèg epi nèg yo pran Epi yo ap pwogrese sou lòt nèg k ap pete bal sou yo, letan nèg yo ap pwogrese epi gon lòt gwoup ki pase dèyè ki vin rale kadav kòlèg, yo kouri ak li. Ti kamyonèt sa te tou pre a yo foure l ladan l yo sove. Ou pa konprann ou menm? E sa k fè n pa t gentan gen foto misye? TT t ap gentan genyen l? Sa tè a nou ye mwen? E byen avan misye mouri. E sa t fè m te di sa avan yè? m tap pale dirèkteman avèk chèf polis la, Frantz Elbé, e mwen te di gon pakèt bandi kap taye banda, se paske premyèman pa gen volonte politik pou trake bandi sa yo. Paske jodi an, peyi a li envivab. Bandi achte Ayiti lajan kontan. Men dezyèm bagay lan, m te di ke, Fok chef polis la asime responsabilite l. Se vre m konsyan polisye yo pa fome pou tip de konba sa yo, men n pa gen le chwa. Nou se fos legal. Ki donk fos legal pa kapab ap kouri pou bandi ki ilegal. Pou dayè, neg sa yo pa janm kanpe goumen vre. Ou janm wè nèg sa yo kòmsi non fas a fas vre ak lapolis? Nèg gen dwa kache yon kote epi yon gwoup polisye ap pase yo vide bal sou li. Men nèg yo pa janm pran lari vre vin kanpe pou fè yon fas a fas. Nèg yo rete nan yon seri de koridò al kache, e sa te fè pafwa gen moun ki viktim, se domaj kolateral. E gen yon lòt reyalite ka pase nan plèn nan tou. E sa te fè souvan yo konn di yo polisye yo te tiye inosan, sa k rive? Gen anpil kote nèg yo ap fouye twou, sa yo fè, yo itilize moun nan zòn nan ba yo presyon pou fè al fouye twou pou yo. Lè lapolis debake l pete ba l, li pa konnen kiyès ki inosan kiyès ki pa inosan t ap fouye twou. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske w te gade videyo a jiskalafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!